Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Gen anpil bagay kap pase nan peyi a la ki enteresan e ki parèt kòm yon zen e ki kapab ede ou jere pitit ou paske lè ou gen pitit fi ou gen pitit gason wap leve ebyen gon seri de bagay kap pase nan sosyete a sa kapab sèvi degzanp Nou konprann byen? Bon, pou sa k gen nan peyi a la a, m wè gen yon dosye Daniel ki vini la a k ap sakaje rezo sosyo, sitou Facebook. Y a un problème, quel est le problème? c'est que est-ce que la faute c'est Daniel? Est-ce que la faute c'est medam yo? Paske listwa a, ki sa l ye? Pou moun ki poko konn zen an, dayè tout moun Facebook yo konn zen sa a, Daniel gen madanm li lakay li. Men Daniel son pèp. Epi Daniel gen nenpòt 4 lòt fanm lap jwe nan may yo. Men gon ti pi piti ki nan 19 ou 20 an konsa. Ti pi piti sa m ta kapab di se li k viktim oubyen m ta kapab di prensipal viktim nan. Poukisa m di prensipal viktim nan paske se li k kriye. Alò se li menm nou wè kap kriye lòt yo ka al kriye anba kabann men sa a li menm li kriye piblikman kès ki sè pase Daniel di li pa gen fi sinon li kite ak madanm li epi Daniel kòmanse fè ti pitit la love. Men a 19 an m panse ke ti pitit la kapab reflechi. Li tèlman love, li rive nan yon sitiyasyon kote ke li tatouwe non Daniel sou li. Men m gen yon pwoblèm. M pa ka fouti konprann kòman, m te wè yon ti videyo konsa, mezanmi voye ti videyo sa a mwen non souple. Kòman yon moun ki rele Ezekyèl pou l sanginè? Moun nan rele Jòb, li sanginè. E pou moun nan rele Daniel pou l antre nan lojik sila. Ebyen m ta kapab di Daniel fè tifi a renmen l. Epi Daniel nik rete yon bon maten, Daniel kraze tout bagay. Daniel di l tounen a madanm ni, li pa nan bagay konsa. Bon, tèt tifi a cho, tifi a lage sou tiktok, tifi a pa konn sa pou l fè, l kriye, l mete jenou atè. Ti pitit la mande tou sa ki genyen sou latè kont Daniel. e kont li. Li di si se li k fotiv, ben ekoute ke tout mal rive l. Men si se Daniel ki fotif nan relasyon an paske Daniel gentan berne lespri l, Daniel fè pati obsesyon li, l nan centre obsesyon li, elle est folle de Daniel. Se yon mesaj pou nou. Ou gen pitit ou? Fè yon jan aske li pa frekante nenpòt moun. Men gon pwoblèm, m pa ka konprann kòman ti pitit sa l pa limena non. O byen li ka limena ki moute sou yon resif. Paske bon jan limena papa l pap kriye non e zen lap fè wi. Lap di enben ok pa gen pwoblèm. Men ou konnen 19 an 20 an li yon ti jan ti moun toujou. Se sak fè petèt li ka rive nan nivo sa. An nou gade kòman ti pit la ap plenyen non mezanmi. Mwen voye prèv ba li ke Daniel t avè m, paske Daniel di li pa t avè m, li pa t sesi, li pa t sela. M voye voice ba li, m voye, m voye pa voice non, li rele m, m pale avè l, m voye videyo ba li, m voye videyo ba li pou m, pou m, pou m moutre l. Kounye a Daniel di m, m soti pou m kraze relasyon l, m soti pou m kraze relasyon l. Tonnè boulel tonnè boulem tankou e li k tap pale tonnè boulem ou pap kraze relasyon m Christelle. Banm di w, banm di w ti bagay, m konnen petèt sa m pral di a la ou gendwa pa renmen l, ou gendwa twouve li dwòl but Daniel oparavan pa gen rezon paske li pat mete w okouran ke l gen madanm, ou wè janm di w la sa se youn men dezyèmman sa w fè a tou ou pat sipoze fè l. Non tande li Jay m dakò talè wi. M dakò. E pou jiskaprezan, pou jiskaprezan, mwen di sa m fè a, ekri m ekri dam nan, rezon an pap vin sou mwen. Sa vle di, mwen pap gen rezon ekri dam nan. Men li pa gen rezon pou l ap bay manti sou mwen tou. Yeah, exactement, justement se pou sa mwen diw Daniel pa gen rezon, but kounya jan w vin reyaji an vin parèt tankou ou vin kanpe nan mitan pou kraze relasyon pou ka ret a nèg la. Ou wè jan m diw la se konsa li vin parèt. Konsa paske dam nan gentan ap dim fanmi l pa jwe, fanmi l pa sesi, fanmi l pa sela. M di konsa fanmi w, m di fanmi dam nan ka ka atake m mistikman. Fanmi dam nan ka atake m mistikman si e konsa wap wap wap wap e e e e. Wi m la. Ki moun kap plede rele. Ou konn tande lè yon moun bouke ansanm avèk lavi. Non ou pa gen moun koba gen. Afè bagay tiye tèt la. Afè bagay tiye tèt la tout sa la. Bagay tiye tèt sa la. Franchman ou ka di tout bagay la. E evite repete sa. Paske pawòl yo gen. Pawòl yo gen fòs. Non m pa kapab ankò vre non. M pa kapab ankò vre non. Wè premye fwa m monte live. Pou m ap fè jan de bagay sa. E m ret kwè e dènye fwa. Dènye fwa. Talè. E m rete kwè, m rete kwè e dènye fwa. Lè m fin poste videyo a, m ap, lè tout moun fin wè l, m ap delete TikTok mwen paske m pa bezwen yon afè a bay rezo sosyo ankò ditou ditou. M sere, m sere. Si m ouvè pòt lan la m al montre nou. M sere, m sere kouto, m sere sizo, sizo kizin, m sere kloroks yo, paske a chak tan m santi m ta fè tèt mwen mal, a chak tan m santi m ta fè tèt mwen mal, m ta gon moun la ki vin dèyè m pou m al fout soti, m tou di moun nan tann mwen, ban m al sere bagay yo, mwen sere bagay yo, m take kote a, depi lè m vini an mwen take tèt mwen anndan chanm nan. Men kle a, men kle a, m ta ke tèt mwen anndan chanm nan, mwen pa soti, pou pou pou pou m pa fè tèt mwen mal. Men Liljee, ou konn tande lè yon moun di w l pa santi l ka viv ankò? Ou konn tande lè yon moun di w l bouke a lavi? Ou konn tande lè yon moun di w li detwi? Enben se mwen menm sa, m detwi. Yon moun te mèt wè m, m gwo, m Men sezi banm m di yon se la, bagay. m p ap viv, m detwi anndan. Daniel konn kisa m fè pou li. M pa gen pwoblèm. M ap wè. M ap fin mete. M ap fin mete videyo yo. M ap fin mete videyo yo. Lè yon kantite moun wè yo. M ap, m ap siprime TikTok lan nèt. Talè. M ap. M ap siprime TikTok lan nèt. M p ap nan afè TikTok ankò. M p ap nan afè okenn rezo sosyo ankò. M gen Non, tan ou, fèl. ou fèl deja, m pa gen pwoblèm. Anben jisteman, se konsekans lan ou pè la. Ou wè jan m di w lan? Non, Men bon m di w, non, kisa nan bagay yo, Bamjou. tande, tande m, tande m, tande m, ou t ap pale, kite m pale tou paske m konprann tout sa w di a. Kisa nan bagay yo ki fè w plis mal? Èske se paske Daniel trayi konfyans ou oubyen paske l di li pral pibliye foto a videyo w? Daniel trayi konfyans mwen, se sa. Anben, Eh, di, pibliye paske foto Daniel a trayi konfyans videyo ou, a. ou vle touye tèt ou Tande, pou tande, Daniel. Lil Jay. Men m pibliye bon men m pibliye foto avèk videyo a Daniel Daniel blom wi Daniel trayi m wi l vyole konfyans mwen tou wi paske lè map fè radòt sa yo m di Daniel m pa konn abitye fè radòt sa yo Daniel pran m tankou yon ti sen kay manman m Daniel pran m tankou yon ti sen m pat nan gri m pat nan grimas sa yo m pat nan radòt sa yo se Daniel ki mete m nan bagay sa yo mwen mwen wi. Wè li di, Map, map, kou m fini, m di sa ankò, kou m fini, kou m fini, map, map, map siprime, map, map pote, map, map poste. Map poste foto yo avek video yo epi tou men pa foto. Ou gen ou gen numéro m nan toujou? Non m pa gen se yon lot whatsapp. Ok ou ka ou ka text ou ka text mwen menm sim pa follow ou byen ou pa follow mwen ou byen follow mwen text mwen apre sa pou ka pou ka voye bagay yo. Non sou pa follow m pa follow sou tiktok m pap kapab. Ae map follow, banm follow pou ka fè sa, m tou fè sa. Map follow back, map follow back pou m te ka ekri w lèm fini. M di, lèm fini, lèm fini, map poste video yo avèk foto yo. Pa poste anyen yo pa gen yon pral poste mezanmi. Poste a se met tout moun o kouran. Aktyèlman la gen 1800 moun kap gade w talè. Gen 1800 moun kap gade w. Talè w pral poste. Bagay la ka fè nenpòt 200, 300 mil view. Kisal pral itil ou? Sa l pral ba w an retou? Li met fel m gentan kraze tout respè kem te gen pou tèt mwen deja m gentan kraze sou m tout. Jiska prezan Jiska prezan banm diw jiska prezan pa gen pyès respè m wè k kraze la non nan zye pam nan zye anpil moun tou ki anba live lan kap gade gen moun kap trip but gen moun ki pap janm konprann paske yo pa nan sitiyasyon an banm diw ou jis ou blese sa rive tout moun chak moun kap damou konn antre tèt yo yon kote yo pat sa yo jwenn la e pat sa yo te espere jwenn anben so menm moun kap ri a la pase pa la deja e si moun nan pa poko sa poko rive l pi devan e nan vi a l ye sa ap rive l kanmenm so ou just ap plenyen pou lanmou lanmou bò kou pa l la pa w la so m pa wè anyen ki dwòl la non nan sa sèlman ou fè ou fè erè ke w pat sipoze fè Daniel tou son moun ki pa gen respè pou tèt li. Ton kot respè a ye la. Ou konn ou konn sa ou konn ou konn ki lè w pral kraze respè ou? Se lè ou pran videyo, ou pran foto, ou pran ou pran ou pran tout prèv ki gen, ou poste yo. Se la wap gen tout san fwa ou. Paske pandan w nan live la, la ou gen anpil tan nan live lan la, dizit live la fini, Ou pral gen tout tan w pou reflechi sa pou w fè, sa k ap bon ak sa k pap bon. Otomatikman ou pòs bagay sa yo, ou fè yo ak tout san fwa w. La a pa gen emosyon ankò. La a ou pral kraze ou pral kraze tèt ou. La a ou pral ou pral eradike respè tout moun te gen pou ou an. An m chita. Ma, Marc. Mwen menm ou fè sa Daniel baron Daniel baron sou anba live mwen la Daniel baron Mwen menm ou fè sa Mwen menm ou fè sa Daniel m di w sa menm ke mwen menm menm ke mwen menm m pa deside leve yon ti wòch kont ou Menm kem pa deside. Lè fon ti wòch kont ou Daniel. Daniel wap peye sa wi. Daniel gon bagay ki rele kama wi. Daniel gon bagay ki rele la nati. La nati ap frape w wi. La nati ap frape w wi. Daniel kama egziste wi. Mwen menm ou fè sa. Mwen gen pwoblèm nou te ka toujou kanpe la. Nou te ka toujou kanpe la men e pat sa pou te fèm non Daniel. E pat sa pou te fèm non. E pa sam merite non. M fè 2 zan a Daniel m respekte Daniel pase menm tout m M pa wè moun m pa bay respè a pa m pa wè moun m k bay respè ke Daniel non m pa wè moun m bay respè ke Daniel non talè wi m pa m pa gen moun m bay respè ke Daniel non pou 2 de jou sa m gen a Daniel la m pa gen moun m bay respè Daniel m te ka toujou vag avèw wi pase 2 moun ki konn renmen konn kite. De moun ki konn renmen konn kite. Men Daniel lò fèm sa konsa. Daniel lò fèm sa konsa ki sans li gen. Daniel lò fèm mal sa Daniel. Lò fèm mal sa Daniel gen gen kama wi Daniel. Kama egziste wi. Kama egziste wi. Dènyè m di w sa, m di w sa m son moun ki renmen priye, m son moun ki renmen priye, m ap met jenou m atè m ap priye, si m ap di Bondye, m pa m pa ta renmen melanje nan bagay mistik paske m pa renmen bagay sa yo, m pa ta renmen melanje nan bagay mistik. M pa vle sa yo men map di Bondye si m antò Daniel map met jenou m atè pou wè devan tout moun map met jenou m atè m met jenou m atè devan tout moun de men m anlè de men m anlè devan Bondye si m gen tò si m gen tò Jodia la aswè a la kem pa pase nwit lan sim gen tò timoun sim gen tò de sa map di an oubyen si e manti map bay sou Daniel si e manti map bay sou Daniel sim gen tò de sa map di a kem pa pase nwit lan kem pa pase nwit lan m rate non edifis ke edifis la tonbe Se sèl mwen k mouri ladann. Kè difis la tonbe e sèl mwen menm ki mouri ladann. Si m gen tò, si m gen tò de sa m ap di a. Kè difis la tonbe se sèl mwen menm ki mouri ladann. M pral pran lari a la m pa konn kote m prale paske m pap m pa ka ret la ankò. M pral pran lari a. Ke machin m ap monte a fè aksidan avè m se sèl mwen k mouri. Men si m pa antò. Si m pa an tò timoun, si m konnen m pa an tò, de sa k fèt la, de sa k pase a, si m konnen m pa an tò, Daniel Bawo, Daniel Bawo, Kama gen pou frap ou tèlman fò, Kama gen pou frap ou tèlman fò Daniel, Kama gen pou l frap ou tèlman fò, w ap regrèt ou te egziste, Kama gen pou l frap ou tèlman fò, lanati gen pou l frap ou tèlman fò, Depi m leve m pap pale ankò e m pral pran lari a. Kote w pral pran lari a m pa konn kote m prale. Paske m santi m panse m pa gen zanmi. M pa gen zanmi mwen isi a. M pa gen zanmi. M pa gen zanmi. M pa gen zanmi nan Sendomeng. M pral pran lari a m pa konn kote m prale. Men m pral mache. M ap rele w. M ap rele. Map pran kòb m pa pral mache paske sèman m fè a sèman m fè aswè a map refèl ankò m pral rele yon chofè yon chofè machin m konn monte ki pral mennen m nenpòt kote map dil fon ti fè koub yo avèm oubyen lage m yon kote m pa konnen whatever kote l te ye a lage m yon kote epi nan machin nan sim konnen mantò sim konnen mantò de sam fè yo. Se pou, se pou, se pou Bondye kalem. Se pou machin nan chavire avèm se sèl mwen k mouri li menm li sove ladann. Ke se sèl mwen k mouri li menm li sove ladann. Ka, machin nan kraze, kiyès k ap remèt li machin nan? M vin la pou m di Daniel mèsi piblikman. M vin la pou m remèsye Daniel. M vin la pou m remèsye Daniel. M vin la pou m di Daniel mèsi pou tout sa l fè m yo. M vin di Daniel mèsi pou tout sa l fè m yo. M pral priye. M pral priye. M pa, m pa ta renmen fouye kò m nan bagay mistik pase Marie-Louise jwe sou avèg sa yo. M pa ta. M pa ta renmen fou yo kom nan bagay mistik m pral priye di Bondye fè je Bondye ki Bondye l padone fèl mete fèl mete fèl mete fèl mete sa nan mwen pou mwen menm m ava padone Daniel m ava padone Daniel e mwen menm m ava kontinye viv vim pou Bondye fèm padone Daniel m pral priye pou Bondye fèm padone Daniel. Pou Daniel kontinye viv vil poum kontinye viv vim map m pral priye paske bagay mistik bagay mistik m pa melanje ansanm avèk bagay mistik mwen pa renmen bagay mistik e m pa vle foure kòm nan bagay mistik paske Imedyatman, kot sachè a. Mwen pa w nan bagay mistik, poukisa? Sa w t ap al fè menm? Imedyatman, m pa bezwen di anyen. Imedyatman, imedyatman, imedyatman m pran sa. Imedyatman m pran sa, m bay ougan an. Oubyen m bay wadèvè moun li te ye a. M bay wadèvè moun li te ye a. L ap. Imedyatman, m bay, ay, m bay, m bay moun nan sa, m ap jwenn jistis mwen a Dànyèl. Imedyatman mwen bay sa, m ap jwenn jistis mwen a Dànyèl. Men, m ta renmen pou Bondye fè m pa antre nan bagay sa yo. M pap, m pap lonje l, m pap montre nou l devan kamera a pou nou pa gen tan screen li. Men selman sa yo se se pakèt sonografi yo ye. M gen m gen m gen m gen tout tout sachè sa, tout sachè sa se se se bay doktè. Tout sachè sa e bay doktè, avèk sa yo selman Avèk sa yo sèlman m ka jwenn jistis mwen avèk Danyèl. Pa al pibliye foto Danyèl non. Kisa w di? Pa al nan pibliye foto Danyèl non. Foto Danyèl kijan? Pa al nan pibliye foto Danyèl mwen di w. Ou tounin ou byen? M pa. Bon nenpòt jan, nenpòt jan, pa al nan moutre de ki moun w ap pale a. An men, gen videyo, li gen videyo sou paj li Lil Jay, y ap wè. Gen videyo sou paj li, pa endekse nèg la. M vle moun yo konnen sa map di yo epa manti map bay. Bon men Sa map di yo premyèman epa manti map bay, epa premyèman epa yon premyèman ou gen istwa m tòò envante, epa yon istwa premyèman m ou gen tòò. envante m vin la m lage l sou tab. Premyèman menm. Dezyèman lè ou ta Daniel pat gen moun ki te okouran. So m pa kwè kounya ou oblije mete vizaj nèg la deyò, ki sans li pral genyen. Peu importe sa w tap di a ta ete manti, peu importe ete verite. Ou wè moun yo ap di konsa oo Lil Jay pozo bay vag yo bezwen pou fon bann makak la apre sa pou yo al sèvi avè yo kont ou menm et ou wè la tou konnen ti pèp nou an renmen zen la so m pa vle kite w fè nenpòt bagay but yo menm yo pa dakò non m pa konn kiyès ki Daniel la m pa gen m pa m pa gen m pa m pa gon ide de kiyès ki Daniel la. So kounya la, imajine w, pandan w ap pale la, nèg la gentan menase w, li di l pral lage tèl, tèl bagay, tèl bagay. E kounya la ou pran foto nèg la, ou lage nan lari. L pral fè it. Paske wè la, yo pral al pran foto, yo pral al kole a videyo pa w la la, kote moun ap, ap rekòd li la, yo pral al lage, tout blogè pral lage. Kounya la, kisa w panse Daniel pral fè talè? Kisa w panse Daniel pral fè lè l wè bagay sa yo? Dougline J, M pa, m pa kyè, paske tout konfyans m te fè Daniel, Tout konfyans m te fè Daniel yo Daniel blom Tout konfyans m te fè l yo l te li blom Sa vle di m pa gen pwoblèm M pa gen pwoblèm si Daniel si Daniel M pa gen pwoblèm si Daniel si Daniel po e e e poste Ok pa gen pwoblèm ou fè moun nan konfyans ou fè moun nan konfyans li blo Kounye a fè tèt ou konfyans ret nan ou menm Otomatikman ou fè sa la se ou k pral parèt lèd Kite Daniel pou nan konsyans li bat li li menm Pito se li menm ki parèt lèd M pa kapab ankò. M pa kapab ankò. M pa p fè l pou gason. M pa p fè l pou gason. Ok, ok. Admettons ke w pa ta p fè l pou gason, ou fè l paske yon moun trayi konfyans ou. Moun ki trayi konfyans ou a se yon gason. Kisa yo pral di? Yo pral al di ti pitit sa touyé tèt li paske yon gason trayi konfyans li? MK avè ekskizem sim site nonl nan live lan men m ekril tout tout sak pase paskem te bezwen yon zanmi m te bezwen yon moun poum pale m ekril m ekril afè bagay sa afè bagay sa map pale a li konnen li konnen li konnen tout Tout istwa sa paske m te bezwen yon moun ki pou banm konsèy, m te bezwen yon moun ki pou pale avè m. M pa gen zanmi. Lè tonm te konn al jwe pou li m te toujou ap mande l konsèy, toujou di l kisa pou m fè nan tèl ka, kisa pou m fè. Li konn tout sa m ap pase yo. Li konn tout sa m andire yo. M toujou ap pale avè l kisa pou m fè pou. Gade, Lil Jay, m pa wè devan tout moun la, devan tout moun la, si m pase, wè si m pase nwit sa la, konnen mwen menm m p ap mouri, m p ap mouri ankò, m ap mouri lè Jezi vle m mouri. Si w wè m pase, si w wè m pase nwit lan la, m ap mouri lè Jezi vle m mouri. Si m wè m pase aswè a la, m ap mouri lè Jezi vle m mouri. Ban m poze w kesyon. W ap tande m? M ap tande w. Premye fwa w damou? Lil Jay, e pa w afè de damou. E pa sa. E pa w afè de damou bagay la ye. Si m pral di nou, m mal ba nou manti pou m di m pa t renmen. M pat renmen Daniel m paka bay manti sa m te nan relasyon epi yon kesyon de damou timoun se sal fèm nan se konfyans m te met nan li se sal fèm nan ki pwoblèm nan se timoun poun ta konprann poun ta konprann timoun se yon lòt telefòn poum ta achte. Pou tout sa map di pou m prouve nou l pou m moutre nou l pou m prouve nou l pou m esplike nou istwa bout sachè sa pou m esplike nou tout bagay pou m esplike nou men tèl bagay men tèl bagay paske nou pap konprann mwen nou pap konprann mwen se pa yon kesyon de damou se pa sa men Daniel Daniel blom Daniel blom Daniel te ka fè tout moun sa e pa mwen menm. Daniel bawo mwen menm ou fè sa yo mwen menm ou fè sa yo Daniel mwen menm ou fè sa yo Daniel janm diw lan map priye Bondye pou Bondye banm kouraj banm fòs poum padonew map priye Bondye pou Bondye banm fòs poul banm kouraj poum padonew poum fini ansanm avèk sa poum bay al nan afè mistik al nan afè sesi al nan afè sela. Map mande Bondye fòs pou m pa donnen w ak sa w fè m nan. Lil Jay, Lil Jay men men li an men l anba live lan. M Men la l wi anba kouko. live lan. Li anba Kote l? live lan. Daniel, Dadou Vice Baoa. Daniel ou anba ou anba live la. Daniel, Daniel. dat dat ou veyis ba ou ou anba live la ou fè kòmantè mou waw. Daniel, Tande bon. sa map dou la. Tande sa map dou la. Wè, gade sa. Daniel, met jenou m atè. M met jenou m atè, m met de men m anlè. Daniel Simantò. Wè m pral pran lari a. M pral pran lari a. Di mantò, se pou machin m ap monte a. Pou l fè aksidan avè m, pou se sèl mwen k mouri ladan. Edifis sa m ret ladan l nan, se pou l tonbe. Se pou l tonbe sou mwen. Se pou pandan tout moun, pa tout moun ki ret nan edifis lan pa la, pou edifis lan tonbe sou mwen. Daniel, men si m pa antò. Pou si m pa antò, Daniel fè w peye l. Daniel. Banm fon ti pala Daniel. Ou mè, ou mè pale Lil Jay, li anba live Daniel, lan. bon Sil mdou. vle lap repon nou. Daniel, m ta renmen, eske Daniel la toujou? Paske, Daniel, gade jan ti fi ap soufri, m konnen, m konprann sitiyasyon an. Sil la, Konnen si, gason l ye. si Daniel la, kel di li la. Ti Daniel la kel di li la pou ka pale ansanm avèl. M konnen m konnen ke banm diw premyèman Daniel konnen ke e madmwazèl la. M pa konn kijan poum tag li m te ka tag li m pa konn kijan poum tag li m pa konn kijan sim te sim te kapab m ta fèl. Wi Daniel Daniel banm diw e premyèman madmwazèl la pat sipoze al nan ekri madanm ou paske sa E m gentan konnen ki reyaksyon fi a gen avè w lè li vin ekri w, lè w vin ekri l pou l pale l de mari l, e sa vrèman dwòl paske gason vye m konnen. E pa mwen menm non, e pa mwen menm non pou Daniel te fè sa. Tande, tande, kite m pale a Daniel mezanmi. Kite m pale a Daniel mezanmi. Ou wè ou wè wap wap tande p ou di tout sa ou poze di kitem pale a Daniel Daniel la Daniel ap konprann sa map di gason liye li pat sipoze nan ekri madanm ou wi li pat sipoze fèl paske sa se pi gwo erè ou fè la m gentan konnen li mete w nan dezinyon a madanm ou ou ka menm separe avèl men tou Ou konnen tou, ou te sipoze mete m okouran ke ou gen madanm tou. Paske ban m di w, reyalite sa k pran nan la, tout moun ou wè ki isit lan la, tout jèn tifi ki isit lan la. Lil Jay! Lil Jay! Li di pou rele l! Li di, rele l Lil Jay! Rele l mete l sou live la! Dat ou va esbawo! E ok ou metel sou live lan. M pa kapab m pa li kijan Li pou m bloke fè. Lap voye yon request kote? Kot Daniel? Daniel talè talè talè Ou banm wè fè Daniel pale lap tande. fòk mwen fèm wè kiyès ki Daniel lan avan tou fòk fèm wè fèm wè kont lan. Li kòmantè yo Daniel lan fè kòman li fè yon Daniel kòmantè kòman pou li l Jay ka wèw. Epi tou banm di nou bagay ki trè senp, si Daniel la tou, Daniel ap tande sa map di a, ke nal regle sa an prive, nou pa oblije ret la pou de devan 2200 moun la kap gade sa kap fèt la. Ok, talè talè talè banm gade m wè. Frè m yon moun. E gran frè m wi. Non, gen moun kap pwopoze yo k Daniel Lala epa yo k Daniel Lala non. Non, men l fon kòmantè, men l fon kòmantè li se. Oh gran frè ou mete sou live la? Hein? Men Daniel fon kòmantè li l Jay menm glise. Kòman kòman w di a? Li fon kòmantè li di Chris ou konnen yo di. Men men Daniel men sa nap fè. Daniel wè Lil Jay pa di m pa fè sa. Lil Jay pa di m pa fè sa. Bon mwen kòmantè. Lil Jay, Lil Jay pa di m pa fè sa. Pa di m pa fè sa. Ki sa l ye la? Ki sa l ye la? Lil Jay, Daniel vle fè konnen e manti m ap fè. Daniel, Daniel vle fè konnen e manti m ap fè. Men mwen m gen lè, gen lè mwen m pa kwè kòmantè Daniel yo oubyen kòmantè m pa vini. Daniel di Chris sispann fè manti se sa l di. Eske si Daniel rele? Eske si Daniel rele? Dadou Vice Baron li ye. Ok, ok, Dadou ok. Vice mwen- Baron. Menm mwen yon moun, menm mwen Dara, Dara tag li la wi. Dara tag li. Da, Daniel, bon mdou Daniel. Voye yon demand ba li pou l ka aksepte l paske m anvi tande sa sa ou gen pou di an tou sa. De sa. Timoun, Timoun, timoun, m pa, m pa, m pa vin la, m pa vin la pou nou kwè nan mwen non, ni pou nou gen pitye de mwen. M pa vin la pou sa. Men si Daniel vle fè m konprann ke se manti m ap fè, si Daniel vle fè konnen ke se manti m ap fè, m ap oblije poste bagay yo. M ap oblije poste Bon bagay yo mezanmi de chak ki fèt bagay la. ou ret la wap poste wap poste wap poste blogè Non, w e ye? pa, e pa videyo, e pa videyo mwen m ni avè l. Epa video sa. Men si nèt map poste, map poste mesaj, map poste screenshot, Banm di w, map eske moun poste ou di ki Daniel la, eske moun ou di ki Daniel la se li menm ki vrè Daniel la paske mwen gen kelke moun kap di la son fo kont. Non, sa w wè ki Dadou Vice Barreau ki gen foto Mikaben sou paj li a e li menm. Daniel Li voye, menm. voye yon demand, voye yon demand Daniel pou m ka, pou n ka. Li pa, li pa, Li pa Lil Jay m ka met frèm nan sou live nan live lan Li pa Non bon mezanmi e frè ou li ye mezanmi. Non, ou konnen e pa e pa kesyon de frè, son bagay nap diskite. Li pa li pa gen 1000 abòne. Li pa ka li pa ka moute nan live? Gen dwa sa, sa ka rive li pa ka monte paske li pa gen 1000 abòne. Ou di sa wap di a epa manti. Daniel vin di se manti. Otomatikman Daniel moute. Sa son diskisyon l pral ye la. E sa son bouyi vide l pral ye. Paske Daniel pap janm aksepte. Christelle, Merci Stanley. ou ka soti anba live la ankò pou yon dènye fwa. Non, m pap soti. Ti frè oubyen gran frè w misye ye? Gran frè m. Anben, yo, pase pase Christelle yon lòd mwen silvouplè. Paske. Yo, m bay, m pase Christelle lòd la deja mwen menm e nan wout New York sot Santiago pou m al pran Christelle kounye an la. Lil jay ou pap jwenn mwen m pral rele m pral rele chofè a poul poul al poul al lagem nan lari an poul fè wout lari a avèm paske m pap m pap m pap si si moun m di nou sa m di si m ret la map touye tèt mwen si m ret la map fou an kouto nan vant mwen si m ret la map bwe galon klòz Pouki, pouki sa, pouki sa, pouki yè? M son moun ki anemi. M toujou ap tonbe Christelle epi pa desann live leve. lan. M toujou ap tonbe endispoze. Jodi an fè m 3 jou. Jodi an fè m 3 jou sèl dlo m bwè. Menm dlo a pa ka desann nan lestomak mwen. Menm dlo a pa ka desann nan lestomak mwen nan. M pa ka ap viv konsa. M pap ka ap viv avèk sa Lanel fè m nan. M pap ka sipòte sa Lanel fè m nan. M pap ka. M pap ka sipòte bagay sa pou map viv avèl m pap kapab map met yon fen a tout bagay A kisa wap met fen an la a kisa wap met fen an. pou rann mwen kòm m pa konnen talè a talè a manman m te anba live la talè a manman m te anba live la sèlman di Maline Stanley, Frè m nan se gran frè m, di Malin pou mwen te konte sou mwen, se vre, men m pa kapab, m pa kapab kontinye, m pa kapab. Aprè live lan, aprè live lan, pa rele m, m pa vle moun rele m. Ban m di yon bagay, Christelle, ban m di yon bagay, ban m di yon bagay, konbyen nèg ou gen nan box ou k ap di yo renmen w chak jou? Yeah, lap viv pou kòl. Map viv pou kont mwen. Ale di banm di w. Bon gen banm di w, banm di w, banm di w. Jodi an fè 3 jou pa janm fè. Christelle banm banm fon analiz la boo tande m tande m Christelle banm fon ti analiz la boo on fanm lèd pi piti gen 5 nèg pa jou kap ekri l pou di l li renmen l imajine on bèl timoun mezanmi ale di w ka gen nenpòt 100 nèg pa jou kap di w yo renmen w kounya ou deside touye tèt ou poutèt on grenn e rès yo sa yap fè Ee Christelle, Haley di wap touye tèt ou, wap touye tèt ou pou Daniel. Lè fini, Made Daniel menm ap kontan talè. Son, son, son, son espedisyon Made Daniel fè nan boudaw. Non, tande. E, e, e, se pa, se pa ke map touye tèt mwen pou Daniel, se pa sa. Se pa ke map touye tèt mwen pou Daniel. Lil Jay, Lil Jay, Sa map fè e pa pou e pa pou Daniel non map fèl sa map fè e pa pou Daniel map fèl non e pou tèt mwen map fèl m gen 3 jou depi m pa janm fèmen yeux m gen 3 jou depi m pa janm fèmen yeux m sèl dlo menm dlo poum bwè se anba fòs e m pa kapab. Yon non pral gen an ke yo poko gen an gentan twòp figil sou latè. Èske Daniel li menm ki fin vann ki fin achte ki gen relasyon ki fin plimen tout moun ki egziste a aèd ou touye tèt ou pou Daniel Daniel ap met yon gwo rest in peace pou ou. Reses ou tande Christel reses ou tande. Tande m pap fè bagay pou Daniel. M ok m pa bezwen banm zo banm zo m pa bezwen konn pou kiyès wap fèl. Wap fèl Gad pou tèt ou, ou paske gad tèt ou ou nan renmen Ou an nan ti ou nan anvi viv petot san an vi. Gad tèt ou nan glas tande Al gad tèt ou nan glas Epi gade sa wap fè an Epi gade Daniel sa ou di an Epi reflechi avèk tèt ou So mwen map vin dèyè w kounya Bye bye Bro, bro, ou di konsa, ou di konsa ou nan wout wap sot Santiago pa vre? Yeah. Ou wap file la wi. Yo yo. Ay di si misye nan wout la, ou men pozo, ou pa gon pa ou pral fè, sot la ka ou koto ya la wap ret la. Sèlman nap desan live la paske ou komanse di twòp bagay ki pratikman san sans nan live la. Wè jan diw la, moun yo, yo pral itilize yo kont ou. Lidje, m pral gade si manman m anba live lan, banm wè moun ki di rele m Christelle la eske se pa manman m, pou manman m vin la pou, pou manman m map poze l yon grenn kesyon. Non, men poukisa w pa rele m, poukisa w pa koupe live la rele manman w dirèk, poukisa e devan moun sa yo oblije pa rele manman w nan. Kèt, m pa wè kòmantè a ankò non. Lil Jay? Pale avèm, pale avèm la. Map kanpe, map kanpe live lan pase m pa bezwen, m pa bezwen frèm nan vin jwenn mwen la. Map kanpe live la. Map kanpe live la. Anben talè banm son bagay. Genlè, Mado Daniel ki fè w sa pase, paske frè w la vin dèyè w di w pa bezwen l vin jwenn ou se lari wap pran. Non, map rele, m gon chofè, M ap rele l, l ap vin chèche m, m pa konnen, m ap fè l viv avè m, m ap fè, m pa konnen, m pa konnen kote, m pa konnen kote l ap fè avè m, m pa konnen. M pral, m pral yon kote, m pral, m pral yon kote, m pa konnen. Medam met granmoun sou nou paske lè nap bay nèg yo kou deyò a nou ba yo anpil kou men kounya. Gon Daniel la ki vini kap frape moun, kap kraze moun e kap imilye fanm. Kounye a konsèy m ta kapab ba nou, fon feso Daniel sa, fon jan tou pou nou kraze moral li menm jan avèk film Player m kwè kote Reginald Cangé te ladan li, ebyen nou ta trase yon egzanp sou Daniel mezanmi.